Bam bam bonjou bonswa team kris tout moun ki abòne nan channel la tout fanmiy lan bonjou bonswa jodia la m voye respè pou nou team chama but team kris spesyalman sak pase nou tout ka wè kisa chama fèm la fwa pase m nan travay li voye mesaj ban mwen te pa aksidan li dim chat mwen pran lari mwen menm ap banm strès banm pwoblèm fè fè tansyon m monte m nan travay la E l deklare m ke m p ap janm ka prank li. Li di m p ap janm ka prank li paske li konnen m twòp. E podyab Chama. M pote Chama sou do m, li panse l ka di m ke l pile pwason. Se mwen k pote l sou do m, m ap travèse yon lanmè, epi l di m li pile pwason. Chama sot fè yon grav erè. Ok, so kisa m pral fè la guys? Ok, so se Sen Valanten. Nou ka wè lòt footage kote Marley Marley Marley nan nan Victoria Secret m'achte tout ti bagay sexy l pou li tout ti souvètman sexy l pou li m'achte flè pou li bagay sa yo menm gon grenn bagay ke m mete la ki nouvo ok son bagay nouvo nou pral fè la kounya la gade sa m'achte kat sa yo sa yo se yon seri de lotri kat ou ka grate epi si w jwenn yon ni si chans pa w nimewo w genyen an soti nan mitan yo la. wap vin tounen wap vin yon milyonè ou ka jwenn yon milyon dola nan yo ok so kat sa yo vann tout kote isi ok ou ka achte kat yo grate yo depi ou wèl make yon milyon dola ok ou genyen se nòmal ou ka genyen vrèman men kounya la m ale nan amazon m pral montre nou sa tou m ale nan amazon m achte yon seri de kat ki menm jan avèk sa men se fake yo ye. Kote yo gen yon milyon dola kote ou pwal grate yo lè gade ou wè nimewo la soti epi ou gen yon milyon dola ladan e kat sa ou se kat si ou an kontak avè yo kareman arete ou menm paske se pa e pa yon vrè kat li ye se yon fake kat li ye m achte l online kounye a m achte kat sa yo pou l al grate epi apre sa m achte e fake kat la nan amazon kounye a li menm lè l pwal grate l epi ou pwal wè chama ki pwal vole an pansan ke li se yon milyonè So se konsa m pral pran Chama la jodi a, m pa bezwen konn kisa k pral pase se mwen menm. Lè l ap prank mwen, li pa reflechi, li pa panse, li just prank mwen. Li pa bezwen konnen kòman m pral, emosyon m pral ye, li pa bezwen konnen si m ap etone, li pa bezwen konnen si m ap fè move san. Mwen menm m pa gen pitye pou li, m ap prank li epi m pral gade vizaj Chama ki s on fake milyonè. Team Christ, boo! Ok guys as you can see Jodi a la m sot achte tout bagay yo net jodi a la se gwo koze k pral genyen konprann Gwo koze m achte tout kat yo pou chama kounye a la m achte real kat yo Ok Kat kote pou l grate yo mwen kat yo kounye a la Ok. Sa se wheel kat sa yo ki genyen m pa konn sa yo gen nan yo but m te gentan ale nan Amazon m achte m achte lòt kat yo ki se prank lan kote ki gen million dollars la so m pral ba li yo la epi l pral grate yo epi nan grate se lè sa l pral tonbe sou million dola so lè l tonbe sou million dola se lè boom bagay la pral eklate epi pou n al gade reyaksyon Shama ki s on fake milyonè ok bye bye. Baby eske se vre bondye ou kwè se ta vre ti moun gade eske se I don't know sa pou m di w baby eske bon ok eske w wè ak 2 je w. Tanm wè 28 28 28 la baw yon milyon Ou kwè se vre? Baby eske se vre? Alright guys Like I said the prank is ready now Tout bagay pare Ok so Sa se tout shopping shopping pou Pou Maishama Mwen mete tout bagay yo la pou li, nou ka wè. So lap vini la, li pral kòmanse enjoy tèt li, konprann. Fè ti kale kò l epi epi li pral kòmanse grate kat yo epi se lè sa ba a la pral pase ok. So m paka rete anpil paske li deja deyò ap tann mwen ok. Bye bye, boum boum boum. Menm foto foto bay la nou te genla yo kraze wi. Hein? Foto a kraze. Ki foto? Vin wè non. Ki foto kraze a? Foto nou te gen sou bay la la foto. Kòman sa kraze? Ah. M pa konnen si te gen tranbleman de tè la sak pase met me tout bay yo rete nòmal foto a kraze. Vin wè non bey. Talè talè. Yami. Oh yo avèm bab ou wi. Gade tout. Gade koze wi. Ou pa janm konnen baby. Ou surprise mwen. Eske nou wè sak pase la guys? Baby achte kat loto. Petèt m ka byen milyonè aswè a. M pral ouvri yo la pou m wè si m pa gen kèk milyon dola nan yo. Oh my God. Yo swiv men men. Depi maten m nan lari. M tap fè kèk ti moute desann. Me travay Baby tap regle nan kay la. Wayy m konnen grate. Pase m anvi baw yon milyon dola m pa kapab. M anvi baw 2 milyon dola m pa kapab. Wayy m konnen. M gon rès monnen kreten dia kitem achte yon 5 kad bay madanm nan sil vanl bon ou konn ou konn koman pou gen. Sa ap anpeche. Epi se nimewo wap recherche an. Ben epa epa kale epa dekale map dekale yo. Wap fin dekale tout anvan ou gade. Yeah. Ou pa konn kote dlo pase la nan bwa yon moun. Ou pa konnen kote dlo soti ki antre nan bwa yon moun. M ka byen genyen la. Merci anpil cherie. Si nou bon nou bon. I love it. Si nou bon nou bon. Bon nou bon chans lan. Baby kale non, edem kale. Edem dekale. Kou m ta va wè m pa genyen nan yonn nan kat sa yo menm. Non m ap fache. Ap grate life. Depi m ta va bon la nou tout ki la kap gadem la nou tou bon. Chak moun ap mete yo nan lin pou vin pran kòb kena yo. Tem grate, tem grate. Yeah, edem grate an atandan baby pou nou pa e kite twòp tan pase. Ase se fin netwaye nimewo yo lè fini pou lè fini wa kontwole yo. Yeah, e sa map fè la menm wi, map clean tout. Ah ah. Lide a vin nan tèt mwen antouka m pa konn poukisa m toujou swivi Humm m wè yon nimewo anlè a la m wè l la wi. Kisa? M wè yon nimewo k la m wè l la tou. He! Ou pa konnen sa k ladan? M pa konn sa k ladan non. Ki kat sa a yon kat 5 dola? Li ka pa anpil. Ok nimewo sa M gen 9 la, m gen 9 an ou a la. Epi m gen 10 dola nan sa. So, m apre chache kan menm. Egzakte, m ap kontinye grate bebe. Se m kontinye grate. Ou pa kwa 10 milyon? Sa li menm? Mbe sa m genyen. Focus. Ok guys nan kat sa nou wè sa m genyen. M gen nimewo 18 la la. Epi si m gen 18 la anlè a tou m genyen. Ou nou wè konbyen m genyen? 10 dola. 10 grenn dola. Sa fè m gentan genyen 20 dola. Ok sa se yon kat 10 dola nache m jwenn 10 dola ladan sa vle di 10 dola a pa pèdi mwen genyenl kouwè sa nou te genyen premye a baby la son kat 5 dola nache pou 5 dola nou genyen 10 dola ladan sa vle di m gentan pase pou 20 dola la sa kat yo koute 15 dola nou gentan gen 20 dola ladan. Baby eske se vre bondye ou kwè se ta vre Ti moun gade Eske se I don't know sa pou m di w baby eske bon ok eske w wè ak 2 je w Tanm wè 28 Baby, eske, eske se tout bon? Eske se tout bon mizè an nou fini baby? Eske se tout bon nou ta va lucky nan jò, nan jounen sa baby? E si, e si se prank? Eske son prank wap fè cheri? Eske se jwèt wap fè? Happy Valentine Day my love. Baby map fè No you cannot open all of them today Ohh Oh my god M pa renmen sa wap fèm nan baby M pa renmen sa menm Fòk ta pa wè kijan kèm gentan louvri la Janm gentan kontan It's all about love Ohh Map panse tout bèl bagay Kòman nou leve atè a nou pap travay ankò. Menm YouTube nap kite. Epi baby pou se prank ou tap pranm. But for some reason m te gentan santi li te twò easy pou n achte yon kat a out of the blue konsa pou nou. That's the way it is. Pou nou. Exactly that's the way it is. What you mean? Oh my God. Out of the blue konsa pou nou gentan milyonè baby. Why why poukisa w fon bagay Come konsa? come come come come. Timoun vrèman m santi m dezole, m santi m dezole, m santi m dezole. Yeah. Franchimn se pa konsa moun yache yo genyen nan wè se konsa li konsa. M konnen men ibadeka ou pa ibadeka jis konsa. Ou panse li pi konplike lè wap achte ou just achte yon bagay ou Bèl li wi nou gentan louvri kat sa yo gen yonn nan kat yo nou poko gade wi baby petèt nou ka byen genyen ladan Nou louvri 2 kat sa yo timoun lèm gade Nou genyen 20 dola Kounya la M tèlman santim dezole Kounya la lèm louvri sa Sa se yon fake wounds m pa konnen kote baby jwenn li m wè bagay lan make yon million dola pa de kontan m pa kontan di bway rele frere mwen menm m fin believe bagay la wi tout pandan m ta va wè tout bèl bagay kap pase nan tèt mwen la men tout sa map panse map di konsa kisa nou bay fè avèk yon million dola li di m konsa leta pral pran tax ladan yap ban nou rès la. Depi ou gate fèt la nan menm ou gate bagay la. M te kòmanse byen kontan. Bèl pote bèl ti kat pou mwen. Nou wè ti kat la. Bèl ti kat, bèl ti bagay. But li fon bagay. Li gon jan li gate kan menm. Li gate bagay la. Go outside, go outside ok. Men li wi. Bèl ti kat, bèl ti panse epi. Depi se sa ou fè m. M fè di dola nan kiyès? M te gentan gen di dola nan sa. M fè di dola, m fè de di dola. Enben sa m pa genyen ladan. Ven dola nou fè an dou la wi. An tou ou depanse ven, ou depanse ven dola nou fè ven dola wi. Ya, nou pa pèdi non. Men ou depanse ven dola, sa w achte sa pou ven dola, nou fè ven dola. E fek kat sa, ki kote w achte l menm? Ou bezwen m di w wap al tcheke machann nan? Yami, don't make, don't make a mess here ok? So lèm kòmanse kouri wèm kòmanse nève map rele sou ou map di w baby ou wè bagay la Epi lè sa di mezanmi baby ou kwè se vre baby ok an nou fèmen kamera pou moun yo pa wè Wè chama pa nan wè team moun ki kanpe nan team chama e moun ki pa gen anyen pou kò deja pèdi. Non timoun yo konnen lè w gen nan lotri pa bagay ou mache fè moun nan sa pa vre son bagay ou se rann nan kay ou. Kouman ti mo se fomèt. Ou pa kite moun konnen bagay sa yo pou moun pa vin kase kou. Oh my God. Antouka timoun nou wè kouman bagay la pase nan menm map pa fè move sen valanten epi jodi a anivèsè an nou ankò wi jou 14 fevriye nou te renmen. Eske nou wè rekonpans lan. Eske nou wè rekonpans ki fèm rekonpanse pou sen valanten ansanm avèk tout anivèsè nou men sa baby fèm so pa fatige nou map pran ok mwen k di nou sa map pran ok guys nap kite nou m vreman pa santim M pa menm gen enèji pou m di nou babay. Si w ap di moun yo like videyo a, like li men m p ap mande pou yo like li. Mezanmi pataje, share videyo a e m renmen tout kòmantè yo fanmi yo, tout moun ki nan fanmiy lan nèt baw nou renmen w anpil nou gen je nou ka wè sa kap fèt yo konprann klike like pataje epi grandi fanmiy lan ok baw! Team Chris baby. Bye guys. Bby a gate sanm la. Wi bby.